Medam e mesye TV lakay Haïti pwen kòm byen kontan antre lakay ou jodi an se mèkredi E se ak menm plezi a, menm kè kontan, menm onè respè a, menm trankilite a nou rejwenn ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou men jist avan nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout moun, tout zanmi, tout konpa triyòt kèlkeswa kote ou ye nan mond lan e kèlkeswa tou e donk ak lè ou pral gade videyo sa nou gon grenn bagay nap mande w se abòne avèk chanèl la mèdam se mesye. Abòne avèk nou, sitou kite yon kòmantè ak yon like sou videyo a e lèw fè sa ou fè ti kè nou bat fò. Gwo nouvèl nou pote pou ou la a, e wi nouvèl la gaye, nouvèl la epapiye sou tout rezo yo, manman Andre Michel mouri. Manman Andre Michel mouri e selon enfòrmasyon ke nou genyen, manman Andre Michel mouri non sèlman l te gen kansè Men tou, manman André Michel son moun ki pa tap twò byen viv malgre André Michel nan pouvwa, malgre André Michel ap fè lajan nan tout sans, ebyen sèvant lakay André Michel konfime manman André Michel pat nan si bon eta ke sa, paskel tap soufri e keseswa grangou, keseswa lamizè, Tout bagay ebyen manman André Michel mouri e manman André Michel pat twò danse kole ak André Michel pa rapò avèk sa misye ap fè nan peyi a ebyen se yonn nan rezon ki fè anpil moun di bon André Michel si pwòp fanmil pa danse kole avèk li ki moun ki pral danse kole ak André Michel ansyen avoka pèp la lòt detay nou pote pou ou dosye bwa kale bandi kap boule bandi kap pase anba kawotchou ak gaz Donk se sa, batay la lanse, operasyon boule bandi, operasyon file manchèt tout kote, enben, popilasyon ayisyèn nan dedouble, yo deside fwa sa a, y ap bay bandi yo may moulen an byen cho nan de pla men yo, paske yo bouke avèk krim, avèk mal ke bandi ap fè yo, enben yo deside, enben, lanse bwa kale a la kote yo jwenn bandi a y ap boule l la. Donk se sa kap fèt la enben nou pral envite ou an gen detay tou nan video sa enben ou pral sezi tande sa kap pase nan peyi sa ou pral sezi tande enben kantite mobilizasyon kap fèt la nan tout kwen nan peyi a yon fason pou yo etèn tout bandi ki nan peyi a keseswa baz 5 segond e tande wap tande popilasyon anvayi baz 5 segond yo anvayi gran ravin enben yo fini avèk kesyon bandi ki enpeche, ki anpeche moun viv, ki anpeche moun manje, ki anpeche moun dòmi, ki anpeche moun fè enben sa yo vle nan peyi sa, nou oblije pati kite Ayiti al rete kay moun, alòske nou gon peyi, yon ti chouchou, enben nou ta ka viv mye ladan, men. Bandi ak zam, nèg politisyen, nèg boujwa, nèg lapolis yo, yo pa ban nou chans sa. Enben nan videyo sa medam e mesye, Louko Dezi, misye voye yon mesaj byen klè bay tout polisye ki nan gang, tout polisye ki nan vòlò, tout polisye ki nan kòkòday ak bandi, tout polisye ki nan kidnapin. Mesaj sa a se pou ou. TV lakay Haïti.com Jodi a se mèkredi Bòn ekout tout moun N ap tounen pou yon pwochèn videyo. Kwè ke nou tout nou dakò. Tout moun dakò. Tout moun dakò. Nan dosye bandi a, li se zewo tolerans. M ap gade videyo nenpòt 7 a 8 bandi ke popilasyon an pran an otaj, ou konn kòman yo pran an otaj bann atenatot, nèg yo gen gwo zam nan men yo malgre yap tire tire se wòch, galèt, m pa konn ki bò sa a, se wòch, galèt kap soti tout kote ok, wòch, galèt, boutèy jiskaske nèg yo pran kout boutèy yo pran kout wòch. Nèg yo di sete wè kawotchou sa e boule wi talè la nou pral nou pral frape avèw la rapid. Alò pandan wap lanse mtap kriye ou paka bandi epi ou pap kriye non ekoute madam mesye jodi a se ou menm ki pou pran responsabilite nou ou pa bezwen gen zam lakay ou non. Ou pa bezwen gen zam lakay ou sèke ou sou yon katye nou antann nou sou katye a chak moun gen pil wòch ou ok sou do lakay ou epi lèn sispèk yon bagay epi tout moun ap voye wòch tout moun ap voye galèt tout moun ap voye boutèy epi wa wa banm nouvèl wa banm nouvèl. 300 mil makout te kraze rak Louko Désir devan pèp ayisyen an ki gen li menm pèp sa a m te toujou di sa nan maten deba gen moun k ap di o wi nèg yo gen gwo zam pèp la pa nan bay gwo zam ou konprann pèp sa a nou ap gade la a makout yo te gen te genyen posibilite te gen cha blende cha blende lame a makout yo te konn itilize l tou atansyon hein makout yo nan kazèn yo te yo konn yo nan kazèn yo yo te tabli nan kazèn yo tou yo te gen kontwòl cha blende yo te gen kontwòl gwo zam M 50 m 60 afè moun ap vin di yo wi pat gen makout pat gen zam pat gen zam te gen gwo zam makout te gen zam milisyen pat gen zam konprann wi atansyon gen makout gen milisyen aa paske lè w makout la se yon lòt dimansyon nan menm milisyen an menm makout la se yon lòt dimansyon bay kazera Nèg ap kouri avèk Rouzii ki jete Rouzii nan raje oh. Tande, gen de makout ki vin Gen de makout ki vin dous tankou masisi Masisi sa vin di non Donk pèp ayisyen pou responsabilite n e fò n klè sou li e fò nou antann nou sou sa ok dosye bandi a li se zewo tolerans e fò nou klè sou sa ok donk chak moun jere zòn nou. Evite enfiltrasyon. Evite enfiltrasyon. E sa n ap di l tou, n ap di l tou pou polisye ki pa kòrèk ki anndan pnh la. Oke, n ap di l tou pou polisye ki pa kòrèk anndan pnh la. Ki pa klin. Atansyon! Ki pa klin. Oke, n ap di l tou ke pou polisye ki anndan pnh la ki pa klin. kap travay a bandi mesye fò nou rann nou kont ke lè a rive la ok dosye sa li prèske fini nan peyi a ok. 26 avril 1963 raple nou massacre de plusieurs familles soupçonnées d'implication dans une tentative de rapt sur Jean-Claude Duvalier lè l ta pral lekòl e 26 avril jodi a la se 26 avril raple nou te yon lòt 26 avril 1987 tou ayayayy. Ok alò polisye ki an dan la polis ok kap travay pou bandi mesye fè fè respè nou mesye fò nou rann nou kont ke kote krive la popilasyon kanpe sou de pye militèl e popilasyon idantifye yo e popilasyon vle fini a bagay sa klè donk ou menm ki se polisye ki an dan la polis la kap travay pou bandi oubyen ki gen rapò a bandi Mesye fè respè nou. Rejwenn pèp la. Rejwenn pèp la. Ayayay. Paske popilasyon jan l kanpe a la a, m pap ba nou manti, si si popilasyon deside vre e ke lapolis la akonpanye l, m pap ba nou manti, wè dosye bandi sa a, zewo tolerans lan, trè bento li gen pou l fini nan peyi a. Pandan semèn sa la, konbyen kidnaping nou tande ki fèt? Trè bento. Konbyen kidnaping nou tande ki fèt? Frantz Elbe kanpe yon blennde nan Pòtay Leyogàn. Machin pa ka antre. Machin pa ka soti. Machin pa ka soti. Machin ap antre, fò w konn ki bò w prale. Pou ki bò w prale. Moun ap soti. Fò w konn kote w soti. Louko-Dezi. Tande mon frè, tande mwen di w sa deja. E sa k rele Bwa Kale a? Tande, mwen di w sa deja, Pè Maten Datoul. Pèp Ayisyen, nou mèt kwè nan Maten Deba. e nou klè sou sa, dosye bandi zewo tolerans. Òganize katye w, kanpe sou katye w, òga, met tèt nou ansanm sou katye nou, ok, jere blòk nou, jere katye nou. Epi n a ban nouvèl. Donk kolabore avèk lapolis, kolabore avèk lapolis. Si n pa fè sa nou tout k ap mouri. A tande. Si n pa fè sa e nou tout k ap mouri. A tande. Ou konn sa wi. Nou tout k ap mouri wi. E sa w mouri ou byen touye yo. Ok. Kolabore avèk lapolis. Epi w ap wè si n p ap jwenn rezilta ak kesyon bandi nan peyi a. Montignac anmwee! Wi. Bonjou louko map salye ta tout map salye. Nan moman nap pale la nou aprann medam mesye bò kote manman andre michel manman andre michel se konfime manman an mouri e medam mesye sanble til ke li te malad kanmèm ase grav e daprè sa ke nou aprann se yon moun ki te gen kansè medam mesye epi lè wap gade konpòteman andre michel fason ke li menm E lap li ye anndan peyi an pwòp fanmi l rejte l. Misye son nèg ki pat k fè anyen pou fanmi an jodia la ebyen nou aprann ke wi e nan jounen madi an madam nan te kanmenm trè malad ebyen li mouri jan ke nap swiv sou foto a la medam mesye nou pral mete l an gran plan pou ou evidaman nou pral ba w plis detay e se enpòtan paske sensèman Jan de bagay sa yo, nou konnen se dèyè, se lamò pa gen, pa gen baryè. Men, manman André Michel jisteman, Marie Angelène Saint Juste, ebyen ki mouri a laj de 80 katran, medam mesye, swit de yon maladi de kansè. Evidaman, bon, nou menm nou pap two kontan. Nou pap kontan pou ki rezon? Daprè rechèch nou, Daprè envèstigasyon nou, manman André Michel, dam sa nap gade la, fanm vwayant sa nap gade la, se yon moun ki pat, li pat antann li avèk André Michel. Jan w wè pèp la pa vle, pa vle wè André Michel la w, tout moun ap kouri dèyè André Michel la, se menm jan manman pat vle menm vle rete an kontak avèk li. Fanmi André Michel pa vle konn anyen de André Michel. Se yon fason pou m di w ke wi, nap di kòdoleyans, men se pa André Michel, se plito a fanmi an nap di kòdoleyans, paske Endividi sa nap gade la ebyen misye pa misye pa regle anyen menm pou fanmil li pa regle anyen anyen anyen menm jodia la dam nan ki mouri a 84 ans se pa lòt moun ki touyel se André Michel se lè se vye konpòteman André Michel genyen ki fè dam nan fè tansyon ki fè ke jodia li mouri a 84 ans bon se sè sèten son laj kanmenm ki kanmenm trè avanse men lè wap gade ou tande pitit ou nan tout vye bagay non pitit ou ap site e nan lanmò yon prezidan Mezanmi, se pa yon bagay ki piti. Ebyen, li te enpòtan pou nou menm, pou nou pa kite w rete san ke w pa konn enfòmasyon sa, jan nou di l. Ebyen, manman André Michel, malerezman, ki pèdi vi l a 84 an, ki te gen kansè. Men, se pa fini, medam, mesye. Mwen di w ke manman André Michel mouri, men se pa senpleman manman André Michel ki mouri. Tou resaman, ebyen, André Michel ankò, misye gen yon monnonk li la, Haa nou chèche wi misye gon mononk li la ebyen ki mouri egalman mesye sa nap gade la misye mouri misye son mononk André Michel misye mouri sanble ti li li pat gen ankenn maladi li pat gen anyen daprè sak vin jwenn nou nou kapab twonpe nou men li pat gen ankenn maladi misye se yon moun ki tap viv Canada li mouri lè kel mouri a André Michel ki tap eseye fè ki tap wè si gen posibilite poul t antre Canada ebyen ou konnen Canada li menm pa nan jwèt Li pa ka antre Kanada, se sa k fè ke André Michel pa t vin nan antèman. Men dapre sa ke nou aprann, li t ap eseye pou wè si l te kapab rantre isi Kanada an kachèt, ebyen efektiman, li pa ale finalman. Li pa vin Kanada, men jan nou di w lan, sa se monnonk lan ki mouri, pi egalman manman ki mouri sibitman, jan nou di l. Donk, jodi a la, gen de kesyon pou n poze, Gen de kesyon pou n poze paske ou pa ka kòmsi ou la, ou la senpleman ap panse a tèt ou, ap panse a enterè w senpleman pandansetan tout antouraj ou la w pa li pa regle anyen pou yo. Donk, jan nou di l, n ap voye kondoleyans a fanmi an paske e bagay nou konnen pèsonèlman, fanmi André Michel, m gen enpresyon fanmi André Michel plis rayi André Michel ke nou menm. Joe pèp la si yo ta si pèp la ta jwenn André Michel yo tap met yon kawoutchou nan tèt li fanmil pi rayil fanmi André Michel tèlman rayi André Michel si genyen ladan yo mwen aprann pèsonèlman e ki tap fè tantativ pou eske te kapab chanje non fanmi an pou retire André a nan fanmi a ou konprann Akoz de endividi sa. Moun sa yo se nan pè yo ye, se nan kachet, nan kache yo ye akoz de gounounous. Donk, medam, mesye, se tout bagay sa yo ki trè serye. Epi nan kesyon ensekirite, nou aprann bò kote popilasyon an, ebyen ki boule yon bandi nan menm kad operasyon chèche bandi, chèche vòlè, ebyen yo boule yon bandi ak tout yon moto, sa te pase pou madi, dans la nuit de madi. Avan sa, medam, mesye, ban nou fè yon ti salye Boudjou ki avèk nou la. Ki ta vle di nou 2 mo. Boudjou nap salye w frè pam, ou tande nouvèl la se pa ti bagay ki piti, ebyen manman André Michel ki mouri e frè pam m pa konn kisa w panse kisa w wè nan sa. Bon e mwen salye ou Jimmy e mwen salye tout moun ki nan panèl la mwen salye tout dyaspora yo ki toujou ap swiv ou kap koute moun afè bon TV bon mwen menm m kapab di ke manman André Michel mouri se vre men se pa Nou pa ka pran plezi nan lamò moun paske la lavi se tankou se yon mensòl tout moun gen pou yo pase la men fò n di tou se pa konsa granmoun nan rete ke l mouri se menm André Michel ki tiye manman l pou ki rezon paske yo di manman an mouri mò kansè men se pa vre sa paske lè w ap gade manman an se misye pa pran swen manman l misye ba yon jèn fi nan lari plis valè ke manman an. Lò Andre Michel di w lap redwi peyi a an sann, lap brile peyi a an sann. Andre Michel gon sèl pitit gason, on timoun li ye ki poko menm gon bon 12 ans. Jodi a tout lajan ou wè misye ap fè, tout zam ou wè misye ap bay nan lari pou teyorize popilasyon an, kòb sa yo se pou jenn ti genge. Se pa pou manman l. Misye se yon nèg ki pa pran swen manman. Andre Michel se nèg. Misye pa regle anyen pou manman l. Bon m di w, nèg sa yo, lè w pou wè kote yo gate lajan, se lè yo travèse kay vwazen la an Repiblik Dominikèn wi. Menm sekirite banm pale w menm sekirite yo pran wi sekirite dominiken yo peye pou pwèske 2 a 3 san dola pa jou wi pandan diske manman an gen yon pwoblèm yon konprime pou 30 goud li paka achel li pral fon antèman pou ki nenpòt 15 20 mil dola ameriken. Se pou moutre w ke nèg sa yo se mechanste yo ye menm, se mechan yo ye. E Andre Michel tou, se pa sèl manman l ki gen pwoblèm avè l nan fanmi l. Paske misye gen yon odas, odas l ap fè a, se pou li menm avèk madanm ni kraze byen peyi a, vòlè kòb peyi a, al fè yon seri de lòt bagay avè yo, epi jodi a men manman w mouri, fò ta di, ann di, ann di, tankou nan stil bagay pa, bagay lè moun yo malad, Tankou yo yo tout estomak yo fini. Ou konprann sa m vle di w nan mal nouri, mal swen. Se sa yo. Paske lè w ap pran yon granmoun. San konte strès manman an genyen tou lè l ap gade nan ki nan ki eta pitit ke li pase mizè l voye lekòl pou l wè se sa ke misye vini. S on tyoul, eskize m wi medam mesye, ke misye ye. Wi wi. Misye misye misye enplike nan tout vye zak ki genyen hein misye enplike ann di sa pou wè wap wè tout nèg ou wè nan moman ki byen yo se nèg ki te patisipe nan lamò prezidan Jovenel Moïse yo rann yo byen ann gade jodi a yo arete yon yon yon direktri yon direktris cas pou wè kote ke moun nan nan koripsyon, kiyès ki siyen pou l direktris, se Ariel Henry, jodi a yo pran l nan. E tout lajan sa yo, bay ki moun li voye yo? Bay ki moun li vòlè yo? Ò, li gen Rosemila Peti Frè sèlman, Rosemila Peti Frè a, se moun ki kreye plis dezòd ak Andre Michel nan peyi a, avèk Majorie Michel wi. Moun sa yo son feso yo fè, son feso yo fè avèk Sorel Yacinthe, son feso yo fè, son fason pou yo akapare Ariel, pou yo ba Ariel, pou yo pran tout sa peyi a gen ladann, epi pou yo ka fè gagòt, pou yo ka peye gang, pou yo ka fè tout bagay. Gang ki la jodi a, se kounye a wi gang nan ap deside pou tèt pa l. Ok se konnya gang nan ap deside pou tèt pal epi se konnya popilasyon pral mete tèt yo ansanm tou pou yo mache pran gang yo paske oparavan lè gang yo tap fè kidnaping nan kidnaping yo konn fè a yo konn gon yon ti pousantaj ladann tout tout kòb la ale nan men nèg ki gen pouvwa yo tout kòb la ale nan men nèg ki bay zam yo konnya nèg yo vin wè lè yon kidnaping fèt pou 100 mil dola se 10 mil dola yo Se 5 mil dola ou menm. Kounye a yo vin santi yo pa ka travay avèk bòs ankò, yo vin rann bòs tèt yo epi yo kanpe konsa. Jodi a popilasyon an di ke l pa kapab ankò, ant nou mouri, n ap mache pran tout bandi. Nan Latibonit, yo fè ti kou, men gen yon po kan k ap pare la a. Ou konnen nou pa ka pale tout bagay, gen yon bagay k ap pare. Wi nou wè gen 2 jounalis ki mouri malerezman nan Gonayiv e bon se si sèten sa son lòt pwoblèm li ye e nan kesyon ensekirite an men medam mesye jan nou dil pou moun ki apèn branche la se trè serye ebyen manman Andre Michel ki mouri e donk sanbletil ke li te fè kansè Andre Michel e strès ke Andre Michel ap ba li pa okipe madanm nan pa okipe fanmi an. Ebyen li koz ke manman mouri se pa lòt bagay e jan nou dil epi lè wap gade imaj sa ki sou ekran ebyen misye son se yon monnonk ke ke kel te genyen e sa monnonk lan li menm sa pral fè apeprè ann di yon yon apeprè yon mwa mwen e mwen ann di yon mwa de twa semèn depi monnonk lan mouri ki tap viv kanada e monnonk lan pat gen anyen men Lè yap gade André Michel nan ki eta André Michel kraze peyi an ebyen sa fè moun yo fè maladi sa fè moun yo fè depresyon ebyen akoz André Michel tout fanmi ap mouri epi nap di fanmi André Michel m konnen nou pap sipòte nou pa kosyone e gang sa paske fò nou dil wi bout jou misye son gang li ye e nou pa kosyone André Michel Nou menm, si nou kapab denonse l, si nou gen sekrè l, mete yo deyò, mete l nan lari, paske vòlè sa se yon wont li ye pou peyi an, epi se yon wont li ye pou fanmi an egalman, jan nou di l, piga n al mouri pou vye André Michel k ap pran plezi l nan Sendomeng avèk yon ekip Dominiken. Pridan anpil fanmi an ki pa p sipòte l, paske m pa p di tout non, men m konnen an gran majorite pa vle konnen anyen de gwo dounous. Bon, gen yon lòt bagay ki pi dwòl la, paske se poutèt sa nan lavi mwen toujou di yon moun pa fè sa ki mal paske lap swiv ou menm lè w ta rive mouri lap swiv pitit ou ou konprann wè nèg yo te met tèt yo ansanm pou yo asasine prezidan Jovenel se pa konnen Ariel pat konnen. Nan lavi gen nèg ki militan, gen sa ki gen rezistans, gen sa ki pa genyen. Ou pa konprann? Mwen menm, m gen nèg ki te konn ap goumen sou Jovenel avè m. Lè yo vin wè ke yo pa janm jwenn anyen, yo retire kò yo y al nan Ariel. Pandan y al nan Ariel, Ariel se blofè, Ariel ba yo manti. Men, y ap, y ap goumen pou André Michel tou. Aktyèlman la, André Michel ba yo anpil espwa nan kèlkeseswa fason. Ariel ap tonbe ou pa konprann. Son fason pou yo pou yo pran pouvwa a pou yo ka li menm tankou wè madan maniga a ou wè son granmoun visye li ye tou madan maniga wap gad la son granmoun kap jwe yon gwo wòl nan kraze peyi a tou madan maniga kounya la yo mete tèt yo ansanm pou yo wè si ya lage po fig anba pye ariel pou andre michel ka vini kòm prezidan de la repiblik. Eske'n tande medam mesye konplo kap fèt la pou wè si yo te kapab mete Andre Michel kòm prezidan pwovizwa? Se de sa nap pale w la, gwo nounous la. Lè nap di w mesye sa son danje fini l ye pou peyi Dayiti. Wi Boutchou. Nou pa konn kisa yo pral fè avèk Ariel koulya. Se menm akolik la, se yo ki konnen sa yap fè. Si yo vle, yo bezwen pran paske nou konnen pou pran pouvwa se nan eleksyon ale. Men ou wè pouvwa Jovenel yo te pran nan men nan se pa nan eleksyon yo tale se asasine yo te yo asasine l men konnya la ann di konsa ke si Andre Michel bezwen ba Ariel fòm tap sa a m ta bezwen konnen kisa kap vin dèyè l kòman lap fè pran l alò wap pran Majorie Michel Soel Yacinthe Nenel Cassy ou wè ki pran pòz li menm li divize avèk Andre Michel la se manti. Se manti. Ou pa konprann. Se ke son on foug kap met la. Se ke neg yo ap goumen pieds et mains la pou yo we si blan, paske si blan te ka vin nan peyi a, se pa avek Ariel pou l ta ye, se yo menm pou yo ta we koman yo ta fe pou yo lage on po fig anba pye Ariel, pou yo jete l pou yo pran pouvwa a. Sa se plan Andre Michel, sa se plan tou li bay tout jenn gason yo espwa ke Ariel ap pedi pouvwa a kan menm. E pandan diske li anba bouch Ariel. Kok Donk, si nou ta wè Ariel mouri medam mesye, se pa lòt moun, se pa lòt gwoup ki ap ki ap asasine l, se menm ekip André Michel la. Epi sa n ap di w la se trè serye hein. Gen konplo k ap fèt la pou wè si yo te kapab mete André Michel kòm prezidan pwovizwa ok. Se trè Raple w ke nou di w sa medam mesye, ou tande sa isi a, raple w sa. Evidaman sa p ap pase. Bon Dieu sa pap pase kiyès pèp ki ta pral pran vye Andre Michel. Enben banm di w e ann di pa gen anyen ki posib jodi a lè w tande Andre Michel konn ap di nan 10 dènye zane se phtk ki mete tout gang anndan peyi a ò ki moun ki mete Ariel Henry se pa Martelly? Se mateli ki mete ariel henry jodi a ou andan yon pouvwa wap di se phtk ki mete tout gang se paske se yon gang ou ye e se bagay m konnen de bòn sous andre michel se yon gwo manb enfliyan andan phtk san andre michel gen anpil bagay ki paka fèt andre michel gen plis ke 2 milya de goud nan menl pou lap mobilize katye popilè yo pou manifestasyon pa janm fèt ladan yo. Andre Michel ak Rosemila gen dè dè dè dè dè milyon nan men yo se yon fason pou toujou bay zam pou popilasyon an ka pè pou l pa pran lari avèk bandi yo an n gade kòman bandi yo ye yo te sou smak la yo kounye a yo pran prèske pran kabarè yo pran kanal. Sèke yon jou y ap rive senmak yon jou y ap rive mouri tou ou pa konprann. Enben, se pou nou di konsa ke nèg yo polye tout lè a nèt avèk gang. Jodi a, popilasyon an, si te popilasyon an pa met tèt li ansanm pou l mache pran bandi, yon bandi nou konnen ki rete bò lakay nou, nou pa vle ba li zewo tolerans avèk nou tout nèt. Nou menm nan vil Gonayiv, n ap priye, n ap veye. Ou wè sa m sot di w la? Ou pa wè w rele m, telefòn nan ba yon sèl son? Sa vle di nan lè sa pou djou se veye nap veye. Popilasyon an fè brigad tout moun ap veye kounya la nan lè sa. Mwen pa alabri. Pa gen pèsòn moun ki alabri. Hein bon kòman ou ka konprann yon minis jistis ki la pou l bay jistis la anndan yon peyi li di w konsa ke kenpòt moun ka gen zam lakay yo se paske l konnen li menm li pa alabri. Li pa alabri. M pral di w mwen menm m pa pè.